Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable une nouvelle émission. Déjà, très bon week-end en notre compagnie. Bienvenue au mois de juillet. Ben, ça va aller pour les gens qui sont à l'écoute et qui regardent en même temps. Et c'est parti pour votre émission. On a commencé avec... Euh, Dosye sila ta sanble gen ti bouch long wi nan baz 400 mawozo. E la, n ap poze tèt nou kesyon, w mande sa k ap pase dirèkteman. Men, se pa vrèman nan sant baz la gen pwoblèm nan, men gen pwoblèm antre alye 400 mawozo. Yè, nou fè yon emisyon pou n eksplike w ke dezòm ki yo menm te nan But Bwaye a, nèg mesye 400 mawozo yo te al tante plase. E pi apre youn semèn ou de semèn de gè, de batay entans, ben, mesye je nèf yo, Lapolis an menm tan ebyen te rive reprann kontwòl sitiyasyon donk pou chase nèg sa yo. Ebyen nèg yo retounen nan baz e dapre enfòmasyon ki vin tonbe se ke kòlèg te gen gwo pwoblèm avèk Pè Lebrun epi kèk lòt sòlda yo menm ki te anba. Ki sa k pase? Se yon kou ki fèt e kòlèg sanble pa aksepte. Finalman sa w tande a la a, pwoblèm mete pye kòlèg tire sou. Pè Lebrun oubyen yon lòt sòlda. Sa w tande a gen yon lòt sòlda li menm misye fache li tire sou kòlèg epi lòbèy pete kòlèg di nèg yo bal pye yo si se pa sa ebyen l ap touye tout nèg yo oblije al jwenn Vitelòm. Nou te fè yon emisyon pou n di ben ki sa k ap pase ofinal ebyen bagay la sanble te konplike wi. bagay la sanble te konplike yè. Konplike nan sans ke ta sanble te gen lese frape antre mesye sa yo ansanm avèk Vitelòm. Lèzòm de kolèg te gen yon premye batay deja, bòs Vite. Hum, m sonje batay la te rèd pou o pwen ke nou te antann nou. Men eske batay sa n ap kapab kenbe? Etandone ke Vitelòm se yon entèlijan e. Vitelòm sa a li menm, li te mezire la nèg yo deja. Li te kab parèt enpuisan, se vre, men lefètke ou batay ak yon nèg ou wè ki pwa li, ebyen sa kapab rive yon bon lè ou venk li. Eske se nan liy sa a Vitelòm prale? Paske fò n di ke il etè 17 è 32 minit. kote ke katouch tap simayen pa si pa la o nivo de blòk kwa de boukè se nèg pè le bwan yo vitelòm an fas kòlèg bagay la te vreman rèd men ekoute a chak fwa nou tande yon nouvel kon sa nou toujou bat bravo la kontantman pou n di mesye ou kwè e pa ta tout bon mesye eske se pa yon gè kap dure pandan yon 7 jou kon sa paske anpil fwa lè nèg yo ap batay antre yo kon sa. Li konn bon lè de twa grenn mouri. Konprann? E pi, paske si y ap batay antre yo, pi fò mouri. Alò m pa di popilasyon an non. Menm yon cheve nan tèt popilasyon an n pa ta swete rache. Men si pi fò mouri, franchman, travay lapolis lan li pral mwens. Èske nou konprann? Donk, n ap rete chache gen plis enfòmasyon sou dosye sa a pou nou. E pi, n ap vini enpe pli ta pou n konnen èske genyen. Du nouvo nan kestyon sila. Dcpj prezante ansyen polisye Junior Claude alyas Zakè. Tande kòman yon nèg rele Zakè. Sa vle di se yon nèg se zak sèlman l fè. Misye te jwenn arestasyon li jou ki te dimanch 26 jen 2022 an nan Kafou Fèy akonpanye ak Ezechiel Alexandre alyas Ze nan yon machin. Yo chak te gen yon pistolè 9 milimèt nan men yo. Ann gade. Junior Claude, alyas Dimizakè gen 37 lane. Li rive jwenn arestasyon l nan dat dimanch 26 jen 2022 a nan zòn Kafou Fèy, ansanm ak Exequiel Alexandre, alyas Ze, chèf gang Baz Pilat la. Lapolis arete 2 mesye sa yo ki te nan yon machin, yo te gen ak yo 2 zam. Dcpj t ap chèche chèf gang Baz Pilat la pou asasina, vòl a men ame, detansyon ilegal zam, vyòl. Tou 2 mesye sa yo pou koulye la ap reponn kestyon nan dcpj. Li pa nouvèl pou pèsonn. Asilat son baz plen polisye. Yo arete w avèk yon polisye? Wi. Misye se zanmi w? Wi. Ou e m konn poukisa yo entèpele m. Sa sa rezo w? Bon, yo entèpele m difèt ke m te ansanm avèk Ezekiel Alexandre ki te gen yon avi de chèch dèyè l. Epi jis m te nan machin nan ansanm avèk li. Epi yo di se pa li menm epi yo vin a nou tou lè 2. Bon, mwen misye son nèg m leve ansanm avè li. Nou nan menm zòn. Why? Nou nan menm zòn, nou toujou konn konn pale. E se pandan ke yon dimanch aprè midi e ke pandan m bò lakay mwen, e pi li di m, Ey, sa w fè la? E ann pran 2 moun pou m al depoze Dèlma avè m. E pi nèg monte e pi nan retounen bay al bay lapolis. Moman yo te arete m nan, telefòn mwen avèk zam lapolis la avèk badj mwen avèk yon lòt zam. Konbyen zam ou te gen? M te gen 2 zam nan menm, zam lapolis la avèk yon glòk m te achte pou m te fè papye l. Ou gen zam lapolis la malgre sa ou te toujou vin nesesite yon lòt zam? Non, men kijan l ye, mwen menm m sonje m te toujou vle fè afè m dwat. M sou sispansyon, kounye a m te di bon li sou obligasyon mwen pou m legalize tèt mwen. Junior Claude alyas Zakè Nap trip nap trip nou dwa di ok a ann achte la dwa di a e a m fè zak la sou ou wi m achte la mwen vin peye w tande map tounen vin peye w e nan lojik sa yo rele l timjake mwen m bal travay bon pa anpe m jwenn ou men pou out 2019 m te malad. Ansyen polisye a, Voye jete byen lwen deklarasyon chèf baz Pilat la kòm kwa li ta manm baz Pilat. Non mwen m bay yon non nan polis yo ki nan baz Pilat. Pa paske li menm baz Pilat li menm gen lojik pa l li menm. Pou w ta nan baz Pilat fòk ou gen kay nan zòn ou gen biznis nan zòn ou. Mwen m rete m ret nan zòn mwen menm. An fè m fè kay. Tou senpleman m se polisye zòn nan. Vince Casanova nou dakò Tue Casanova mwen menm mwen menm nèg ring nan ye chofè moto ki te pot Ariel jou an mwen menm jwenn li tiyèl kounye a lè vin lage dèyèm mwen menm lè Ariel vin jwenn mwen menm li banm bal bon chans pou mwen menm pa mouri men ou konnen menm bal lèm al lopital frèm lèm rive lopital yo fin panse'm pandan yon jou tout kòm kòmanse bay sant mwen mwen al andeyò m'al gad afèm. Chèf baz Pilat la sou bò pal fè konnen konba lap mennen an pa gen anyen pou wè ak okenn zak malonèt. Mwen menm ki la jounen jodi a fas a policier sa yo frèm. Non yap ban mwen an sosyete a konnen ya sa. Arestasyon ansyen polisye Junior Claude ak Exequiel Alexandre antre nan kad lit wo kòmandman Polis Nasyonal la ap mennen kont gran banditis nan peyi a ak tou retire tout move grenn ki gen andedan pnh la. Dieudonné Larose, yo te kouri bri sou misye, misye mouri. Ebyen fò n di nou ke li fè yon retou medyatik. Retou medyatik kote ke li bay pozisyon l pa rapò ak sitiyasyon sekiritè Dayiti, yon sitiyasyon sekiritè degradant. Ekoute byen, Dieudonné Larose, li mande pou Izo, Ti Lapli ak mesye 400 mawozo yo depoze zam. Sa se 2. Lutopi Larose. Li fè konnen si li te nan gouvènman an, li t ap itilize nèg sa yo yon lòt fason nan fòme yon lame oubyen yon kò polis ak yo paske yo ka batay. M dakò ak ide sa men ekoute. Konbyen ou pral peye yo? Quelqu'un qui a l'habitude de kidnapper des gens, nan petèt yon mwa nèg a konte 200 mil dola, nèg a konte 100 mil dola, ou pral fè yon gwoup ou pral mete yo, yo pral dakò pou petèt pou y ap touche 50 mil goud, 100 mil goud pa mwa? Ou panse nèg yo t ap janm antre nan yon lojik konsa? Si se te 2 nèg ki te nan an rebelyon ak leta, ki pa t ap fè kidnaping, ki t ap batay pou sove pèp, yo te kapab antre nan lojik sa. Alò, sa m ta kapab di nou mesye ki pran lèzam yo, m ta renmen nou mete depoze zam nan pou nou fè yon lòt bagay. An n fratènize nou. Se vre ke m konprann se zam nan ki ba nou, ki fè n ap viv toujou, men nou mete lavi nou an peril. Se kòmsi m ta di w, n ap chèche lavi epi nou detwi lavi an menm tan. Paske lè w antre nan zam nan, ou pa konn ki lè w ap mouri. Mwen menm mwen bezwen nou. Sa m te wè de tout nèg sa yo ki pran lèzam avèk bravte ke yo genyen, avèk enèji ke yo genyen pou yo pou yo chache lavi, si nou te itilize yon fòm de polis, yon polis pa Ayiti bezwen pwoteksyon, mwen menm nèg mesye sa yo m wè yo pou gouvènman an rele yo e fè yon antant avèk yo ba yo yon travay pou yo fè men antre yo nan polis paske nou nou pa gen mo ki pou goumen pou Ayiti e kòmsi m ta di w nou s on pèp ki san defans e tandike nou gen dèzòm ki brav ki ki nèg mesye pa gen ekipman yo pa gen pwotèj epi yo nan lari a pye atè zam nan men yo y ap tire tire. Se lèzòm ki itil yo ye. Yo itil men si ann itilize yo gen li gen bon kote li gen move kote li gen bon kote ladan l. Mwen menm si m te nan plas gouvènman an m pa t mande gouvènman sa a pou l fè non paske se responsabilite pa yo men m t ap rele mesye sa yo tout mwen pou yo tout bay yon chemen yon lòt chemen fè yo depoze lèzam paske peyi a bezwen mache. fè zòn bloke, zòn debloke, nou pa pap fè peyi la, nou poko bezwen fè peyi sa nou vin yon peyi raketè ki pa ki pa nòmal paske zòn nan paka bloke si son negosyasyon poun fè veye nèg yo e ba yo sa ba yo mwayen paske mesye sa yo nan pil ane yo kem konnen yo pa pran lèzam nan pou tèt yo yo gon kominote nan men yo yo gon gwoup moun kap soufri nan men yo yo yo fon sakrifis pou yo ka ba yo manje e yo tout gon gwoup moun pou yap okipe men si gouvènman pran travay li an men. li ka Di mesye men sa map ba nou men sa kominote nou ap jwenn nan pou nou soti nan mizè lè yon nèg grangou nèg ka fè de twa jou pa manje gen ki nan grangou li ka fè nenpòt bagay ki fè ke mesye sa yo mesye map di nou sa tanpri kite peyi a devlope kite peyi a ouvè peyi a mande fè revandikasyon nou mande sa nou vle a men pa man pa egzajere m konnen nou manke douz moun gon douzèn men kote nap viv la n pa gen dlo pou n bwè nou pa genyen twalèt nou pa gen anyen. Fò ki fò ke Paul pa sèlman kritike mesye sa yo, yo genyen, yo gen dè demann, yo gen, nou tout gen menm demann nan, sè ke nou gen moun ki aksepte soufri, gen moun ki pap aksepte soufri. Mwen menm petèt, si m te nan soufrans an Ayiti a, m te kab aksepte, m te ka wè l yon lòt jan. Men mesye li lè, il est temps, nou gentan fè tout sa ke n fè deja, peyi a konprann nou, e peyi a bezwen nou. Alò se mesaj sa ke m voye pou mesye ki pran lèzam yo, paske n ap mouri, n ap tiye moun, n ap mouri, se pa lavi, sa pa lavi. M pa bezwen nou mouri. Nou vle peyi a itilize nou lot fon lame avek neg yo yon bon lame peye yo paske yo neg sa yo gen grenn eskize expression yo gen grenn merci. Nou pral vini toutalè pou n kapab pote anpil lòt enfòmasyon ba ou. Men antretan n ap kite w avèk enfòmasyon k ap domine aktyalite a. Gen anpil dosye atè a la. N swete pou kapab rete branche pou kapab swiv tou sa k ap pase nan aktyalite a. Epi, n ap retounen pou n kapab boukle. Jan nou konnen l te toujou rete yon kastèt. Sa nou depanse nan pwodui petwolye yo, li prèske fè 2 fwa kòb leta bezwen pou l peye salè fonksyonè yo chak mwa. Donk se yon sitiyasyon vrèman pèsonn pa t atann nou nou t ap rive la. Nou sonje lè ajisteman te fèt nan mwa de desanm, nou te pwojte pou nou te kontinye fè dè ajisteman paske nou te retounen nan lwa 95 lan pou 2 pwodui, dyezèl e kewozèn. Men sitiyasyon an tèl ke. Depi lè a, nou pa t kab kontinye fè ajisteman. E, jan popilasyon an ye la, gouvènman an, li pran sou li, li pa t kab kontinye avèk ajisteman yo. Men la, nan moman n ap pale, nou vin gen kriz la ki deklare, gè ant Likrèn e Larisi, fè ke, jan gouvènè a sot di l lan, Ou bezwen 2 fwa plis kòb pou enpòte menm kantite pwodui yo. E aspè a konprann byen, fòk trezò piblik jwenn goud la, epi pou bank santral li menm non sèlman mete goud la a dispozisyon, men konvèti goud la an dola. Ki vle di nou gen pwoblèm e finansman monetè e sou deteryorasyon goud la. Donk sitiyasyon sa li pa tenab. Donk sè dire ke nou pa gen yon presyon pou gaz la pou li ajiste kounya, men yon gouvènman ki responsab li pa kapab pa angaje l pou li fè ajisteman nan pri pwodui petwolye yo. Nou di ke se dè ke les conditions le permettront. Sètadi gouvènman gen dè pwogram sosyo pou l mete an plas. Lè kondisyon yo reyini, n ap kòmanse avèk dè ajisteman gradyèl pou nou kapab soti nan finansman. Ladwàn, nou konprann, se youn nan de òganis de pèsepsyon de Leta. E genyen yon kriz nan nivo ladwàn, gouvèneman an li panche sou li, e dan lè pwochen jou ap genyen pou gon nouvèl administrasyon o nivo de l'administration générale des douanes E la, tout moun kapab wè l, resèt ke leta ap tann de la dwann, resèt sa yo, yo pa janm o randevou. E plis gen mwa kap pase, se mwens leta ap antre kòb nan nivo la dwann. Donk gen de zangajman ki pran nan sans sa a avèk dans le cadre du programme pou nou ogmante les ressources de l'Etat. E ogmante resous leta yo, se de kote pou l pase, se nan nivo la dwann, avèk nan nivo DGI. Men la mentnan, tou de enstitisyon yo, yo gen potansyalite, gen anpil resèt ki deyò, fòk enstitisyon al dèyè yo, men avèk ladwann, nou kapab di se la nou pral mete fokis lan bokou plis pou resèt yo antre, paske nou trè lwen de sa nou genyen kòm previzyon an tèm de resèt dwanyè dan le bidjè 2021-2022. Se pou sa gouvènman la ap travay pou rapidman. li korije sitiyasyon gen nan ladwàn. Gouvènman an li pran tan avan li rive e mete an plas nouvèl administrasyon ki pral gen pou jere ladwàn e sa nou ap bay kòm objektif fòk li klè pou tout moun. Se resèt, resèt, resèt nan nivo ladwàn. Nou di ladwàn, men DGI konsène tou, men pour le moment le focus est beaucoup plus sur l'administration générale des douanes. Akò sila Bank Mondyal siyen ak Leta ayisyen atravè Ministè Ekonomi ak Finans epi Bank Repiblik Dayiti se rezilta akonplisman yon ansanm egzijans gouvènman an respekte nan sa ki gen pou wè ak bon gouvènans epi mizanplas pwogram ki lye ak sitiyasyon sosyo-ekonomik peyi a, daprè minis ekonomi ak finans lan, Patrick Boisvert, ki felisite ansanm kad ki te patisipe nan rann akò sila efektif. car les discussions se sont poursuivies. En mars dernier, le Fonds monétaire a organisé une mission en Haïti. Les discussions ont duré jusqu'au mois de mai et ont abouti finalement à la signature du programme SMP le 9 juin 2022, suivi de son approbation par la Direction générale du Fonds monétaire international le 17 juin dernier. Akò sila nan kad aplikasyon l ap pèmèt gouvènman an mete an èv yon ansanm pwogram ki vize tabli estabilite ak kwasans ekonomik nan lide pou redui efè enflasyon sou kouch ki pi vilnerab yo nan peyi a, dapwe eksplikasyon minis ekonomi ak finans ap peyi da iti ya. Il vize antreout a ede le gouvenman a retablir la stabilite e la kwasans makro a redwi l'inflasyon et mitiger ses effets sur les ménages les plus vulnérables à travers notamment la mise en œuvre de programmes sociaux. Les services techniques du FMI et les autorités financières haïtiennes se sont engagés sur un ensemble de mesures de gouvernance économique et financière et de protection sociale. Nan priz pawòl li nan kad konferans sila, Gouvènè Bank Santral la fè apèl ak enplikasyon ansanb sektè nan peyi a nan kad aplikasyon pwojè sila. Transparans ak konbat koripsyon se 2 eleman kap favorize reyisit pwogram msp a, daprè Jean Baden Dubois ki fè konnen klima ensekirite a se yon andikap ak pwosesis ranfòsman ekonomi peyi a. Efò sa yo ke n ap fè a lap pèmèt nou bay de repons apwopriye a defi makwoekonomik yo. Malerezman, defi makwoekonomik yo yo mande ke nou genyen sètènman ke pwoblèm sekirite a rezoud. Sètadi ke se vre ke. Menm si n fè tout efò sa yo, si pwoblèm sekirite a pa rezoud, ok, nou pap avanse, nou pap pi avanse ke sa. Bon, byen si, nou gen yon pwoblèm de ensekirite alimantè e nou gen pwoblèm de gang, nou gen pwoblèm enèjetik. Anfèt, nou gen yon katafal de dezekilibre. pa sèlman makwoekonomik, men dezekilib prèske tout kote. N ap soulinye aplikasyon akò sila a ap dire yon lane. Jodi a fè ennan depi nou te leve nou te wè kadav sè nou kriminèl te krible anba bal, yo te ba l 7 katouch. E yonn nan bagay ki te make nou se ke lapolis te gentan bay yon rapò men apre rapò sa a nou pa janm tande yon jou gon arestasyon ki fèt Yo pa janm tande anyen, tout dosye rete kanpe la. E yonn nan bagay ki vrèman preyokipe nou, nou menm o nivo matris, nou wè gon bagay volontèman kap pase anndan peyi an pou yo ta redui leta a on grenn kadav. Nap di non leta pa gon grenn kadav, leta chaje kadav. Kadav leta yo la. Kadav leta yo ki non sèlman nan viktim nan masak yo, Dèlma 32, tout fanmi ki viktim yo, tout moun sa yo jodi a yo kontinye ap kriye. Espesyalman Diego Netty, nou konnen jounalis sa yo ki kantite fwa yo viktim e yo kontinye ap viktim toujou. Jodi a, nou menm nou o nivo matris, nou di kèlkeswa jan sa ye, Kèlkeswa presyon, nou menm n ap kontinye mande jistis pou Diego avèk Netty paske moun sa yo, yo merite jistis e fòk gon limyè ki fèt sou kadav moun sa yo. Jodi a nou wè, nou gon jistis ki vrèman an difikilte. Nou gen yon jistis ke politik la pran an otaj. Nou pa pral di ke tout jij ki la a yo se kowonpi. Nou pa pral repete menm pawòl avèk tout moun. Men nou panse fòk nou ranfòse sistèm nan pou nou kapab gen yon jistis ki kapab sèvi kominote an. Sa vle di jodi a yon moun ka imajine depi lè Netif fin tonbe, Matris poko ka kanpe. Nou poko ka kanpe nou menm. E nou poko wè a ki enèji nou pral kontinye. avanse si nou pa konnen, si limyè pa fèt sou kadav Netty. Mwen m panse jodi a n ap selebre, n ap komemore dat Netty te tonbe, men tou n ap pwofite di il faut que limyè fèt sou tout kadav ki fèt, moun ki tonbe anba zam kriminèl anndan peyi a. Ikonpri menm lòt moun ke nou menm nou pa t janm danse kole avè yo, Depi yo tonbe, depi se krim yo fè sou yo, fòk limyè fèt sou kadav yo. Pawòl dyalòg pou dyalòg pou pataj kap ki kontinye ap fèt yo, dyalòg pou djòb ki kontinye ap fèt yo, sa yo pap mete peyi a oken kote, fòk yo chita pou yo di yap fon fon yon fran dyalòg pou yo repoze pwoblèm sekirite a, pwoblèm sistèm, depi se dyalòg poum pran pam poum baw paw, lap toujou debouche sou menm sa nou ye jodi an, pa egzanp wap wè gen de moun ki konfòtab. Yo pa sou dyalòg, genyen ki di yo pa ve dyalòg, genyen ki di yo ve dyalòg, sa vle di tout moun ki gen afè yo nan men yo ta toujou renmen gen afè yo nan men yo, genyen ki ta renmen vin genyen, men nou kwè vrè dyalòg k ap retire peyi a kote l ye a, se dyalòg pou krim sispann fèt anndan peyi a, se dyalòg pou edikasyon an, pou nou gen yon lòt edikasyon, se dyalòg pou nou gen yon lòt sistèm anndan peyi a, se dyalòg sa nou bezwen. Mwen pa kont dyalòg, mwen kont modèl dyalòg sa yo. Dyalòg pou djòb, M kont dyalòg pou djòb, mwen men mwen pou yon dyalòg sensè, yon dyalòg ki kapab debouche sou yon lòt Leta, pa Leta k ap kadav pitit li, men yon Leta ki li menm ap, ki konnen li la pou l sèvi kominote an. Se sa k fè mwen menm, nou menm onivo Matris, nou pa anndan ankenn djòb, nou pa dèyè ankenn djòb, e kelkeswa Montana ta pase tou ou pap tande nou gen kenn djob nan men nou, son chwa ke nou fè, nou pou peyi a dyaloge, nou pou pèp la chita, dayè nou pou yon dyalòg nasyonal, men son dyalòg pou ki repoze pwoblèm yo, se pon dyalòg pou nal wè kiyès ki poko genyen e poul vin genyen, kiyès ki genyen kap fè koken k pa vle tèt kole pou yo pa pèdi sak nan men yo. Chak moun ap jwe yon jan epi pèp la kontinye nan pran bal nan lari, pèp la kontinye nan menm modèl grangou an, lavi a vin pi chè, tout jenn gason blanch kou koton. Sa vle di, modèl dyalòg nèg y ap ofri la a, se yon dyalòg pou fè plis tan sou pouvwa. Se yon dyalòg pou fè plis tan sou pouvwa. Men se pa yon dyalòg pou al rezoud pwoblèm peyi an, pou nou sòti anba sa nou ye a vrèman. Se sa k fè nou menm onivo Matris, Nou konsantre nou la a dabò sou omaj n ap rann sè nou Netty, men nou pa pral vire tèt gade raketè, blofè k ap pale de dyalòg paske yo konnen trè byen se pa vre, pa gen afè dyalòg. Gen yon dizèn moun ki mouri nan sistèm kaseral ayisyen an e chif ki pi wo se nan Okay kote gen yon dizèn moun ki mouri, apre sa nan Jakmèl Genyen 3 ou 4 moun ki mouri. Gen Kwadèboukè ki gen moun mouri. Gen Jeremi ki gen moun mouri. Gen Prizo Senmak gen moun mouri. E gen de lòt prizon anndan peyi an ke nou pa rive gen chif. Men nou okouran tou gen de moun ki pèdi lavi yo. Kounye an menm nan kisa ki ka fè sa? Genyen plizyè rezon ki koz moun yo mouri. Dabò, genyen popilasyon kaseral lan ki vin pi ankonbre pandan dènyè 9 mwa yo paske lajistis pa fonksyone nan plizyè jiridiksyon. Bon, m anvi di tout peyi an, men m ap site ka patikilyèman Pòtoprens, Kwadèboukè, Jeremi, Ti Kras, Okay, bon tout nan zòn sid lan paske Pòtoprens kanmenm se kapital peyi an. Lè w tande peyi an bloke, Pòtoprens bloke, men se omwen 60 a 70 pousan peyi an ki bloke. Sa vle di, gon bon pati jij, menm lè yo afekte Okay, konsèy gouvèneman, avoka, menm lè yo nan bawo Okay, men yo rete Pòtoprens, oubyen yo gen de aktivite Pòtoprens. Donk yo konn bloke Pòtoprens pandan 2, 3 semèn, plizyè mwa. Yo pa ka travèse pou ale Tigwav, pou ale Okay, pou ale Jakmèl, pou ale Mingbalè, pou ale Senmak. Enben, dosye yo pa bouje. Reyalite sa petèt pa nan domèn jistis. Fi sa konnen se yon reyalite ki gen anndan peyi an, menm lè w tande yo nome nèg lan oubyen fanm nan jij Okay, men li rete Pòtoprens paske pitit li lekòl Pòtoprens, paske li se pwofesè nan inivèsite Pòtoprens, menm lè l Jakmèl men li rete Pòtoprens. Donk ki fè se ankonbreman ki fè sa. Dezyèm bagay, gen yon kesyon ratman de nouriti oubyen stòk de nouriti anndan prizon yo e patikilyèman lavil Okay, Pòtoprens, Gon pwoblèm manje serye pou prizonye yo manje. Yo pa menm, yo pa, yo konn manje de fwa pa jou trè malman. Kounye a yo pa menm ka manje yon fwa pa jou. Anplis, yo vin pi plis. Gen plis moun pou yo bay manje, men gen mwens manje oubyen gen defwa pa gen manje ditou. Sa vle di, otorite gouvènmantal yo pa bay lapolis lajan pou l apwovizyone l atravè Direksyon Administrasyon Penitansyè pou yo kapab bay prizonye yo manje. Twazyèm eleman ki fè sa, gon pwoblèm aksè o swen. Pakèt prizonye ki malad, men yo pa jwenn swen paske swa enfimyè yo pa vini akoz zòn yo gen konfli ame oubyen ankò kantite enfimyè ki genyen li twò piti pa rapò avèk kantite prizonye ki vin ogmante oubyen detni ki ogmante nan espas kaseral la. Epi yon lòt rezon se move kondisyon yo globalman, kondisyon de pwomiskite, kondisyon de vilnerablite moun ki an detansyon prevantiv pwolonje yo. Paske si yo vin pi plis, yo vin pi mal dòmi, pi mal nouri, gen defwa menm dlo pou yo benyen yo pa jwenn. Zanmi nou yo ki antre jodi a kòm manm Akademi Kreyòl Ayisyen an. Pou nou raple yo, yo antre nan Akademi an pandan Akademi Kreyòl Ayisyen an ap kòlte avèk plizyè kalite gwo chantye, pami yo, preparasyon pou li soti yon rezolisyon sou kesyon estandadizasyon òtograf lang kreyòl la. Chantye pou etabli pou elaborasyon zouti referans, tankou Gramè jeneral lang kreyòl la. Chantye pou reyalizasyon diksyonè jeneral, san konte pwojè elaborasyon diksyonè espesyalize. Preparasyon ankèt sosyolengwistik sou pèsepsyon popilasyon an sou lang ki pale anndan sosyete a. Pwojè pou Akademi Kreyòl la layite limit li nan kreyasyon biwo rejyonal yo atravè lòt depatman nan peyi a. Tou sa, se yon fason pou mwen di nou Akademisyen, travay la anpil. Difikilte yo anpil tou. Men, mwen rekonèt anyen. Nou, mwen rekonèt nanpwen anyen ki ka bat volonte, angajman ak detèminasyon. Travay nou kòm Akademisyen chita ni sou plan nasyonal ni sou plan entènasyonal. Nou genyen responsablite pou nou pran dispozisyon pou ede popilasyon an jwenn tout sèvis li bezwen nan lang kreyòl la. Travay pou enstitisyon nan peyi a Piblik tankou prive, aplike Konstitisyon an nan nan sa ki gen rapò nan piblikasyon tout dokiman an kreyòl. Nou gen responsablite fè tout sa ki nesesè pou fè kreyòl la jwenn bon reyonnman ak prestij nan je popilasyon an. Nou gen pou nou travay pou enstitisyon rejyonal yo sèvi ak lang kreyòl la pou entegrasyon popilasyon rejyonal yo e sitou Lwa a ba nou responsablite pou nou travay pou Ayiti kapab jwe wòl li kòm lidè nan domèn kreyolofoni an. Kidonk, li pa menm nesesè pou mwen raple chak akademisyen misyon nou se travay pou rann pèp la fyè de lang li. Goumen pou dwa lengwistik pèp ayisyen an respekte, mete fòs nou ansanm pou nou reyalize travay pèp la, fè pwomosyon pou lang nan, defann li epi pran swen lang nan, sa egzije enstitisyon piblik kou prive respekte lang nan. Se gwo misyon sa a nou genyen. Nou pa gen tan pou bèl diskou. Twòp travay ap tann nou. Nou pa bezwen pè vanse. Nou gen yon gwo avantaj, tout pèp ayisyen an kanpe dèyè nou. An nou! An nou mete men! Sosyete a sèl temwen nou. Mwen envite nou, ansyen kòm nouvo akademisyen, pou nou kòmanse travay. An nou mete men. Popilasyon an ap tann rezilta nan men nou. M p ap janm sispann raple kesyon lang lan rete yon gwo blokaj ki fè refòm edikasyon n ap trennen depi 40 lane a, refòm Bernard la, toujou pa ka ateri. Ki fè, nou pa konnen konbe jenerasyon timoun. ki sakrifye, ki defòme, ki mal fòme. M pap janm sispann konstate sosyete a toujou diskrimine moun sou baz lang li pale. Lè se sèl lang manman ou ka pale, lang natirèl ou, anpil pòt tou fèmen pou ou, Anpil opòtinite pa pou ou. Lè w ap viv nan yon sosyete youn pa ka pale ak lòt, youn pa konprann lòt, youn ap pran otè sou lòt sou baz lang li pale osnon lang li pa pale, èske se pa yon rezon ki ka eksplike anpil kalamite peyi ap viv? Èske se pa yonn nan pi gwo fondman pèsistans yon sosyete miwo-miba k ap kale san pran souf, ensekirite, enstabilite, destriktirasyon ekonomik, sosyal ak politik? Se pou sa, Chak fwa nou kapab, chak fwa nou jwenn okazyon, nou pa dwe janm sispann sonnen yon kout lanbi revèy, yon kout lanbi konsyans bay Leta, bay sosyete a, bay moun ki gen mwayen, bay moun ki gen enterè nan peyi a, pou yo sonje Gen yon seri travay, gen yon seri devwa nou pa ka kontinye bliye, nou pa ka kontinye neglije. Paske, si yo pa fèt, peyi a pap janm pran yon souf, peyi a pap janm rive modènize, peyi a pap janm ateri nan venteyinyèm syèk la, Peyi a pap janm rive mache sou 2 pye l, peyi a ap kontinye rate opòtinite. Yonn nan travay sa yo, se pwomosyon lang kreyòl, pwomosyon kilti kreyòl, pwomosyon ak defans lang ak kilti kreyòl, pwomosyon ak defans idantite nou, valè nou, Pou nou alèz ak tèt nou. Pou nou panse ak pwòp tèt nou. Pou nou pa wont sa nou ye, sa nou genyen, sa nou kwè. Tout sa yo fè pati travay nou, devwa nou. Tout sa fè pati ajanda fondalnatal nasyon an. Wòl Akademi Kreyòl Deja, yon akademi s on enstitisyon ki la pou rasire moun. Sa di yon enstitisyon k ap travèse, k ap travèse letan. Depi w nan akademi, Ou nan etènite. Se sa k fè de lòt moun nan de lòt peyi ki di akademisyen yo yo imòtèl. Mwen kwè se sa l ye. Mwen kwè ke imòtalite a se nan tras ou kite, nan sa w fè pou pwochèn jenerasyon, se sa ki rann moun sa yo k ap reflechi pou tout moun, k ap reflechi pou lang moun, k ap reflechi pou. konstriksyon moun, moun sa yo, yo fòseman, yo etènèl. E nou menm ki la a, nou deja etènèl. Prezans nou la a jodi a nan Marriott la bay Joseph C. Bernard rezon. Joseph C. Bernard te gen rezon. Refòm sa a, li te enpòtan. Paske nou moun atravè sa nou ye, atravè istwa nou, atravè lang nou pale, e kijan nou abite lemonn Kijan nou abite peyi nou. Jodi, nou se dè kreyolofòn. Nou se dè kreyolofòn e de plis an plis pa gen okenn moun ki ka di nou, nou se, nou, nou, nou, nou gen yon lòt lang ki kòm premye lang. N ap pale tout lang apati de kreyòl la. E se sa entelijans lan ye e se la enteli, e Joseph C. Bernard te montre nou ke l te yon minis briyan. Nou kab pale. tout lòt lang si nou kòmanse nan degre zewo ki rele kreyòl la. E le jou nou konprann ni, le jou sistèm edikatif la entegre sa, le jou de twa grenn moun sispann fè rezistans, lekòl nou an ap vin pi pèfòman, lekòl nou an ap. pi entegre jèn ayisyen k ap ka ale vè yon bann lòt konesans paske premye lang yo se kreyòl e de fason trè dekonplekse y ap kòmanse aprann apati de kreyòl la. Akademi kreyòl enpòtan anpil paske Nou bezwen kontni nan lang kreyòl. Nou bezwen Akademi an di nou men kijan pou n ekri, men kijan pou n pale. E m kontan wè premye rezolisyon sou òtograf lang kreyòl ayisyen an ki te pran an jen 2017 fè pati de papye de dokiman Akademi kreyòl ban nou maten an. Yon lang, ou abite lang nan, ou reve nan lang nan, ou pale nan lang nan. Ou pale lang nan, ou renmen nan lang nan. Lang nan, li ap sibi de transfòmasyon o kotidyen. E ki moun ki transfòme lang nan? Se ekriven, se tradiktè, se nou menm k ap pale nan radyo, se nou menm k ap pale nan lari, se ekspresyon nou di chak jou. E.